Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou pral fon ti pale politik e nap tann kòmantè ou paske nou pral debat ansanm paske gen yon kriz politik Peyi a patoje ladann e nou ta kapab di ke anpil moun pa wè sa se pa twop enteresant pou nou paske ebyen kriz politik lan li konsène nèg kap fè politik, nèg kap vann nanm yo, nèg kap manje rezon pèp la tou sa. Nou menm sa ki plis enterese nou se kesyon ensekirite kap vale tèren paske moun ap mouri agòch adwat. Matisan moun paka pase, pwoblèm o nivo de Belè, o nivo de Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, Kwadèboukè, Tèt Anba. Donk sa se yon ansanb de pwoblèm ki m ta kapab di konstène popilasyon an. Donk e ben elle n'a rien à foutre de sa k ap pase nan politik. Brèf, fò m di nou ke politik lan se anpil fwa li menm ki konn lakòz yon sitiyasyon vyolans. ensekirite konn tabli sou peyi a. Pa egzanp, an nou pran mouche Jean Bertrand Aristide. Il etè prezidan, rive yon sèten moman, il a fè konprandr o bandi zame ke pa gen twòp diferans ant ou menm avèk yon moun ki pase yon ventèn dane sou ban lekòl, paske depi w gen yon zam nan men w, zam nan se li k diferans lan. Kèl filozofi! Li vin ale, nou te gen posibilite pou n te korije sa. Nou vin jwenn René Préval. René Préval dans un premier temps ki vin lache bay. Men nan fen manda l la, m kwè dans les années, bon se pa à la fin de son mandat bien sûr, nan kòmansman dezyèm manda li an, paske se te an 2007, René Préval bay yon lòt vizaj. Swa ou mouri, swa ou depoze zam, swa ou nan prizon. Ebyen, an 2011, m ta kapab di, alò an n di 2009, menm si Rene Preval la gen anpil tò l fè ak peyi a tou wi, men ou vin jwenn yon peyi kote ke moun kapab viv. Mwen menm m te konn al sou Bèlè, m te konn al Dèlma 2, Dèlma 4, pase tout kote sa yo, antre, bon lakay mwen Site Solèy. Ou konprann? Ou pase nan tout yon seri de zòn, ou gen dwa sikilasyon alèz. Men, an 2011, rejim phtk, kès ki se pas? Nèg yo byen kontwole, yo wè ke genyen de twa grenn bandi nan rejyon metwopolitèn nan, kès ki zon fe? Yo mete pwòp bandi pa yo, epi tou, yo chache gen kontwòl bandi sa yo. Epi ou vin gen yon lapolis ki politize. Dèfwa la polis la se nan men prezidan li pran lòd. Ou tande yon komisè pa respekte yon direktè jeneral lapolis. Direktè jeneral lapolis lan ou konn tande se moun madanm prezidan. Èske nou konprann? Kounye a la bagay yo vin chavire. Epi bandi pran peyi an ou vin jwenn yon phtk o prim avèk le prezidan Jovenel Moïse lansyen prezidan epi bagay la vin baskile nan men nou nèt. Donk m gen pou m fè yon emisyon konsènan prezidan prezidan yo paske yo fè peyi a tò ebyen politik peyi a trist depi aprè depa Duvalier. Nou vin rive nan yon moman jounen jodi a la tout moun ap di, mezanmi pito Duvalier te la. Menm lè yo t ap masakre nou, yo t ap maspinen nou wi, pito Duvalier te la. Men mwen menm m p ap di sa, m p ap di pito Duvalier te la. M anvi di ke nou pa gen konsyans. Se pa le peuple non. Nou pa gen konsyans nou menm dirijan yo. Se yo menm ki mechan pèp la. Konprann byen jounen jodi a la, gen de bagay fòk nou bay dirijan yo repons. Pa egzanp, si n ap viv, yo imilye nou. Ou wè pwoblèm ensekirite a yo pa vle rezoud li tande, mwen m di nou sa jodi a, yo pa vle rezoud li paske yo gen enterè yo, lè gen eleksyon ap gen yon kategori de moun ki ap ka antre sou Belè, k ap ka antre nan Dèlma 2, Dèlma 4, lè sa lòt kandida p ap ka vini, ou pa konprann e toutotan yon nèg ou gen zòrèy yon bandi, li byen pou ou kòmsi se ou menm ki chèf, se ou menm ki sèl Towo Gonde ki pa ta dwe konsa. Poukisa jounen jodi a la a, nou pa di ke n ap rekòmanse a zewo? Hein! Nou pa di n ap rekòmanse a zewo? Paske bagay yo vrèman tris. Nou vin rive sou Jovenel Moise, Jovenel Moise, prezidan peyi Dayiti. Nou konnen nan ki konjonkti Jovenel moute, li prezidan. e il a ete epolé par ki? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est par la communauté internationale Est-ce que c'est par les oligarques Bref, s'il a été épaulé par les oligarques, donc, le pour sans être faire Santa un un retour d'ascenseur. S'il voulait. Mais là, ou épaulé par la communauté internationale pour venir pran pouvoir. Deal la gentan fèt depi lè wap moute pouvwa eske nou konprann donk gen anpil bagay ki fèt sa vle di yo ouvè vant peyi an bay etranje Jovenel vin mouri nou vin nan yon sitiyasyon kawotik se pou m ka rive nan sa nou ye jounen jodi a la wi ebyen pou di ke yo asasinen l paske li fè move chemen il a pris une mauvaise orientation paske nan chemen yo te ye avèk li an Se la pou l te rete. E nan chemen sa a, se te chemen pou detui avni pèp la, chemen pou kraze Ayiti pi mal, chemen pou rann Ayiti pi tris, chemen move kontra, chemen tout vye bagay. Men ekoute, Jovenel Moïse veut corriger. Kòman korije kant on est entoure par des gens Oubyen avèk dè jan, ki yo menm fè menm fot la, ou vle korije a. Hein! M gen presyon ke Jovenel a di sa e Martine a di otreman. Konprann byen wi, se pou m di nou ke se te vrèman difisil. Ebyen Jovenel vin mouri, peyi a nan katastwòf pi rèd, katastwòf politik. E mesye banm di nou yon bagay, nèg k ap fè politik yo, prezidan ki pral vini nan pwochèn eleksyon an mesye, li pa ka konsa. Pou Martelly prezidan. Anpil moun te kòmanse pa vle wè l, men kounya chif la ogmante paske aparaman se yon moun ki an pèt de popilarite pa rapò ak kantite moun ki te vote l. Mateli prezidan mezanmi pou mateli ale l kite w echap atè li kouri kite echap la joslèm privè pran l eske nou wè l janbètran aristid fè 2 manda tchake. Jovenel Moise mouri an jiyè 2021, lò pran out, septanb, oktòb, novanm, desanm, janvye, donk apre 7 mwa m ta kapab di Jovenel tap kite pouvwa donk on la asasine sa vle di ke nèg pa ka vin fè rès manda isi se sèl Preval wi ki fè 2 manda apre sa l fè rès toujou kounye a la mwen genyen 5 non se pou m moutre nou wi m gen Steven Benoît m gen Fritz Jean M gen Ariel Henry, m gen Joseph Lambert, epi lòt non an se peyi Dayiti. Pou mwen se moun sa yo ki des acteurs kap jwe feuilleton an. Men ya d'autres acteurs ki doivent participer e ke mwen jije ki necessaire tou nan kad sa n ta kapab rele veritable dialogue la. Paske aujourd'hui. Genyen yon batay ki ap fèt. Tande byen sa m ap di nou an wi. C'est une bataille de légitimité. Konprann byen. La bataille de légitimité ça se joue entre Ariel Henry et Joseph Lambert. Ban m di pou Joseph Lambert dabò. Joseph Lambert c'est le Président du Sénat de la République. Pa bliye ke Sena a li fonksyone an pèmanans. Menm si se 10 senatè ki genyen. Men li fonksyone an pèmanans. Yo ka fè yon seri de bagay. Pa egzanp, rele yon moun, envite l, pran rezolisyon, tou sa, bay pozisyon yo sa k ap pase nan peyi an. Epi, ou vin jwenn yon Ariel Henry ki li menm, ki a ete chwazi pa le lansyen prezidan Jovenel Moïse, Men gen anpil vwa ki leve ki di ke Ariel Henry li gen a wè ak manda prezidan repiblik lan 7 fevriye. Gen anpil lòt moun ki di tou non pa kestyon de sa paske e manda premye minis lan. Li pa lye ak manda prezidan repiblik la. Tou sa a se sa n ta kapab rele parad politik. E koute ankò, se flou konstitisyonèl. Konstitisyon an dwe aranje bagay sa yo. Petèt ke nou pa t prevwa si sa t ap rive. Brèf, jounen jodi a la a, piske 7 fevriye pase. Ebyen, on estime que Ariel Henry expire. Li ta dwe ap likide les affaires courantes. Joseph Lambert a pris la parole pour dire, Ebyen, Ariel Henry pa gen pouvwa ankò, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif koupe tout desizyon ki gen awè avèk finans. Donk, Joseph Lambert. ta anvi gen yon pye sou kou Ariel Henry. Men lòt bagay ki pral mete Ariel Henry nan yon movèz posti, se par le simple fait que le Président Jovenel l'a choisi, le Président Jovenel a été assassiné, mais son nom est cité vraiment fort. Nan sa n ta kapab rele asasina Jovenel Moïse. Se pa ke li patisipe aktivman non, men se ta petèt yon otè entèlektyèl. Poukwa on a dit ça? Se paske gen yon mit ki rete nan tèt chak grenn sitwayen. Mit sa a se ke Ariel Henry ta sanble pale avèk yon sèten de Félix Badio. Félix Badio, a plizyè repriz, Depi kèk tan, epi rive nan dat 7 fevriye a, le jour de l'assassinat du Président Ariel Henry, n ap pa oze konparèt par devan la jistis. Èske n konprann? Donk le fèt ke Ariel Henry pa vle parèt pou reponn kesyon pa rapò a sispisyon sa ki peze sou do l oubyen yo gen sou li, donk sa lese anpil moun nan konfizyon. E la a. Lorsque ou confuse, ou gen dout tou. Donc kounya la, à côté de tout sa yo, anpil moun di que moralement, c'est un homme qui n'a pas sa place comme Premier Ministre. Eh bien, nèg yo ap goumen la, nèg yo ap goumen, puisque anpil vwa leve pou di que partant de assassinat Jovenel Moïse, non Premier Ministre lan site, e ke premier ministre lan refuze pou ta kapab répondre question la justice sous dossier si là. Deuxième bagaille, le fait que 7 février arrivé et on a estimé que le mandat du premier ministre Liliac, mandat président, eh bien, Joseph Lambert veut marquer un coup, un coup politique, disant que le Sénat de la République est ouvert au dialogue, tous les secteurs sont invités, et même le Premier ministre. Et pourtant, que dit Ariel Henry Ariel Henry lui-même a dit que la primature est ouverte au dialogue. On va fusionner les accords dans la perspective de donner une nouvelle directive politique au pays. Est-ce que nous, est-ce qu'on fait là là? C'est stratégie qui a joué E chak jou, m ta kapab di, bagay la vin pi konplike pou seli kon sirnome Ariel Henry, le vieux politicien. Paske si cnn konfime ke jij Garry Orélien nan yon voice li t ap pale avèk yon moun ki petèt anrejistre li e ke yo estime ke se vwa Garry Orélien k ap di ke a Premye minis la enplike rakou nan asasinay Jovenel Moise. Donk, nou ta kapab di se 2 bagay ki ap jwe trè mal pou premye minis lan. E menm si tou chapit Garry Orélien an li refème la tou. Men fò n di nou ke Ariel Henry nan yon sitiyasyon trè difisil. Donk, m pa konn ki kou l pral fè jisteman pou kapab sove la fas. Men ekoute, fòk Ariel Henry fè yon bagay. E Ariel Henry ne peut pas démissionner. Ariel Henry ne peut pas laisser sa place et Ariel Henry ne peut pas aller chez le juge d'instruction pour l'auditionner donc Ariel Henry oblige ap peze la li menm lap fè politik li pou wè koman sa prale ki avni Ariel Henry m pa konnen Ariel Henry selman ap jwe la pou ke Li rete pou òganize eleksyon paske si l pa fè sa, avni Ariel Henry kapab tris. Joseph Lambert, il est encore sénateur? Manda li ap fini an 2023? Kisa k pral pase? Eske nou gen yon ennan oubyen yon dezan kriz ankò pou peyi Dayiti? On se pa. Steven Benoît prèske mouri nan batay la paske la a m pa tande y ap pale de bagay premye minis ankò. Petèt ke si nèg yo voye Ariel ale, ebyen li ka gen chans li pou l jwenn yon konpozisyon parleman avèk li paske se te yon ansyen senatè, se te yon nonm kredib ki pa mele nan zafè koripsyon, ebyen yo kapab petèt fon ti pase men pran. Men pou Fritz Jean, se fini. Fritz Jean, a la pwochèn pou an otre konba paske a chak fwa ou pran defèt, ou toujou di, ebyen defèt se efemè, n ap gen pou n tounen an fòs. Se grav ke nèg yo kontinye ap fè sa n ta kapab rele teyat an politik. Tande byen wi, n ap fè teyat politik, jou yo trè sonbr sou peyi Dayiti, bandi ap pyafe. Eske nou wè sa k bèl la la a? Jounen jodi a la a, bandi gen kontak avèk bandi youn apre le lòt menm lè y ap batay pou wè si yo ta kapab fè lapè. E jounen jodi a la pa gon grenn ayisyen mesye banm di nou bagay mesye dam nan sa nou ye jounen jodi a la se dakò poun rebrase kat la nèt tout moun ladann bon banm di nou bagay nou pral dim dejenere tout nèg ki te vòlè tout nèg ki te bandi Tout nèg kite kriminèl fon amnisti jeneral epi non rekòmanse peyi sa a non mete premye bagay batay kont kòripsyon epi nap wè si n pap rive lwen non genyen de moun lè w mete yo nan pòs lan lajan wap peye a se yon lajan ki dwe rezonab èske n konprann kòmanse pa ti anplwaye a moun kap ranmase fatra omwen Fòk li ka gon 20 mil goud nan men l. Eske nou konprann? Paske lè gen rantabilite fò n kapab depanse paske si n ap batay kont kontreband, n ap antre lajan mete nan kès leta a epi n ap ka peye moun yo alèz. Lè sa a on polisye p ap gen pwoblèm apre ti kòb kat la, l ap genyen petèt yon lajan mansyèl nan men li ki ka ekivo a 35, 40 mil goud. Paske se sèvis yap bay repiblik lan. Si nou pati sou sa, nou padone tout moun ki fè tò ak peyi a. Sòti sou Jean Bertrand Aristide, Preval kote l ye a anba tè a, Michel Martelly, bon Jovenel Moïse ki mouri, nou padone yo, prezidan tranzisyon yo, nou padone yo epi n di nap refè yon peyi. Lè sa, petèt moun ki te konn di ke sa va byen lè sa va mal la, Ebyen petèt yo va di ke sa va mal paske sa va byen pou nou, eske nou konprann? Antouka m te vle pataje ti ide sa yo avèk nou nan emisyon sila a pou n di ke tan ke nèg k ap fè politik yo pa deside mete tèt yo ansanm, deside kite abolotcho, deside pran konsyans pou nou sove peyi sa a, n ap toujou rete.